Lot an deyò dou peyi sa a difisil, peyi a dwòl, peyi a tèt anba, peyi a lanvè, landwat, ou panse se manti? Ou panse se kraze n ap kraze peyi a? Ou panse se paske nou pa renmen peyi Dayiti? Oubyen se paske nou bezwen ebyen lòt moun ki pa moun peyi a wè peyi a nan yon fason ki dwòl, ki pa bon? Ebyen n ap di w medam e mesye se pa sa ke l ye. Men peyi Dayiti s on peyi ki trè difisil. E lè nou di trè difisil, wi peyi sa a se yon peyi k ap chape paske gen twòp nèg nan peyi sa a ki pa ta dwe nan plas ke yo ye a. Sitou lè w gen yon leta Enben ki konstitye yon ekip nèg anndan l e se de nèg ki pa dwat, de nèg ki nan vòlò, de nèg ki nan kidnapin, de nèg ki nan tout dosye ki louch nan peyi a e se yo k ap dirije w. Medam e mesye bonjou bonswa tout moun, byenvini ou sou TV lakay Haïti.com e jodi an se mèkredi 10 Me 2023. Nou kontan avèk ou, malgre jan sitiyasyon yo ye, malgre jan bagay yo ye, n ap kenbe w enfòme. Nan moman n ap pale la a, fòk nou di w dosye Bwa Kale a li menm, li prèske pran fen nan divès zòn avrèdi paske nan Kanapevè, moun yo pa bese lèbra. Nan divès lòt zòn nan peyi a, enben prèske pa gen Bwa Kale ankò paske Ariel Henry mete ak Frantz Elbe epi Divès lòt wo plase nan pnh la, nèg yo kraze mouvman nan men pèp la, yo retire tout polisye ak cha ki te devan Matisan, enben jodi a la a, Matisan lib e libè, Izo ap vire jan l vle, Manno ap sikile jan l vle, e sa k pi di lan, sa k pi rèd la, jodi a la a, Lanmò San Jou 400 Mawozo, misye tounen. Misye panse gon bagay serye k tap regle, li te antre nan ka l, enben Lanmò San Jou tounen bèl e byen, an chè e an ós, pou l vin kontinye frape, paske Frantz Elbe ak Ariel ki nan gang, nèg yo montre bagay la klè e nou pral fò tande odyo, anben on polisye, snaypè, kòm toujou, anben ki pral mete koze deyò. Misye ap kontinye denonse nèg yo, ap kontinye avili nèg yo paske se aklè Frantz Elbe ak Ariel, Izo se pitit gason nèg yo. Vitelòm se pwodui nèg yo. Kidonk, jodi a la a, kesyon ensekirite a, se pa yon bagay k ap fini konsa. Kesyon Vilaj de Dye a, Pa gen nèg ki ka atake vilaj paske vilaj son zòn enben se la nèg ki nan leta yo fè kidnapin se izo kap jere kidnapin pou nèg sa yo kidonk nèg yo pap janm vle pou vilaj kraze pou izo ta mouri e sa nap di w la se bon lò a paske nou pral fò tande nan video sa nou pral fò tande koze k gen nan peyi a deblozay nan kwadèboukè prizon kwadèboukè a medam se mesye enben 3 prizyone sove e gen youn ki mòtèlman blese, lapolis pete fyèl misye. Nou pral envite w gen tout detay sa yo anndan videyo sa. Ansyen senatè peyi a, nèg poupou a, Don Kato aka Antonio Cheramy, misye pale, misye sòti nan silans li, anben misye ap montre pèp ayisyen an kòman l t ap fè lwa, kòman l t ap vote lwa nan sena a, humm Don Kato. ansanm ak Rika Pyè, Nènèl Kasi, divès lòt ankò k te met tèt yo ansanm on bon jou yo kraze tout sa k te anndan Sena a, e jodi a se menm Rika Pyè sa a ki se minis planifikasyon nan peyi a. Nènèl Kasi menm te nan pouvwa ak Ariel. Tèlman nèg yo entèlijan l prese retire kò l pou l al regle afè l men l toujou ap manje lajan pouvwa a. Andre Michel ap manje lajan pouvwa a pi rèd. Enben jodi a la medam e mesye nou pral fon tande koze k gen nan peyi sa a e lè nou di Ayiti s on peyi difisil la s on peyi difisil paske nèg ou pa ta panse a se li k nan gang yo e se li k ta dwe met tèt a lapolis pou kraze gang yo enben se li k ap ame nèg yo pi mal. Ann tande koze. Bon a sitiyason peyi a paske m konnen ke gen anpil nan nou ki gen enkyetid, gen anpil nan nou k ap poze tèt nou kesyon, men ki sa k ap pase avèk operasyon yo, èske lapolis ap toujou mennen operasyon? Ebyen daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou, sanbletil ke polisye yo, evidaman nou p ap di, nou p ap bay tout estrateji, men pou lenstan sanbletil ke mesye yo ta fè yon rekil nan kesyon vilaj la, sa vle di ke pou kounya la, Ta sanble pa gen polisye pou pa di cha blende yo nan pozisyon ke yo te ye an, se sa ki eksplike jan nou di malerezman lè nou aprann ke wi gen plizyè ka de kidnaping ki fèt nan vilaj se paske polisye yo sanbletil deplase evidaman se strateji nou pral baw plis detay nan kèk segond men pandan nap pale de sa ebyen wi ann pa di tantativ devazyon pou pa di evazyon dirèkteman Nan prizon sivil kwadèboukè medam mesye kote ke nou aprann gen plizyè bandi ki sove la plizyè bandi k sove men kanmenm gen yon bòn nouvèl nan tou sa se ke gen youn ladan yo ki tonbe mòtèlman nou pral touche dosye sa ki trè trè zenpòtan pou ou epi nan menm kad kesyon arete bandi e pou pa di e ebyen nou aprann bò kote komisè richemon ebyen ki voye yon gwo bandi Nan lanfè la medam mesye nou pral touche sa pou ou pi sa kote gen anpil lòt aktyalite evidaman sa fè nou plezi dèske nou la epi pa bliye nou menm. Ebyen se son lè jamè dodo hein emisyon sa se pou moun ki kanpe pou ayiti pandan gen yon gwoup kap dòmi nou menm ebyen nap veye medam mesye. Evidaman nou wè la gouvènman la dimi ki ap prepare la pou yo ta le 18 me pwochen pou yo ta pa kò di yo pap ka gen aksè a komine akayè Kote drapo a te koud ebyen yap prepare yo la se vè okap ayisyen yo ta gen destinasyon pou yo ale e nou wè bò kote bandi yo la dimi aprè retrè retrè e tanporè e chaplin de yo devan vilaj de dye nou wè la kèk ti grenn nan bandi kreten yo yo pran lari en anviwon 5 grenn bandi la pran lari yap obsève lari a sa vle di sa konfime me bandi vilaj yo la prèske tout fin mouri men lapolis ki fè retrè pa pran rekomandman ki ta sanse pase yon lòd. Jiska prezan, nou pa konnen èske se yon retrè definitif ou yon retrè pasyèl, sepandan, sa te kapab yon retrè estratejik bò kote lapolis la, menm paske li al gen toujou te gade lespwa pa Wavèk, enben, lapolis, men nou konnen gen plizyè cha blende resamman ki antre sou teritwa a, donk lapolis la li menm, pa bliye, pandan semèn nan la, gen yon delegasyon, gen yon misyon Kap gen yon misyon teknik kap soti nan peyi Kanada pou antre nan peyi Dayiti la a, pou kap vin bay apui a polis nasyonal la, donk panse ke tout sa kanmenm lè w konpile yo kanmenm pou wè gen espwa, men nap swiv eske finalman Bwa Kale li menm li kanpe, men m panse ke nap swiv kisa kap pase, men nou wè la a bò kote jisteman bò kote lapolis yo menm gen ti plenyen pa rapò avèk cha blende yo ki deplase a, men nap swiv. Disi le pwochen jou, eske jisteman Chabmil ap retounen pou vin siyone lari a? Men pa bliye ya anko o nivo di depatman Latibonit Dimi genyen enfomasyon kap sikile sou konsenan chef gang Likson ke yo te pale yo te pale de posibilite ke li te mouri men non chef gang Likson pa mouri li te fè aksidan Kay, Jis avan nou ale Kwadèboukè, n ap desann rapid la nan vil Okay. Sa k pase nan vil Okay? Enben, nou aprann lapolis onivo de vil de Kay mete fen jounen madi 10 me 2023 a, nou kapab pale de nome popilè ensi koni. Enben, selon yon sous polisyè nan twazyèm vil peyi a, Le Caid ki t ap dirije yon gang ame Yon nouvo, nou kapab pale yon nouvo, nan simityè vil la te abati nan echèk de tir avèk fòs de lòd yo nan zòn an denome denome la kreyòl. Ebyen nou kapab pale yon revòlvè kalib 38 an retwouve an posesyon chèf gang sa ki tap rechèche pa pakè okay la, ebyen nou kapab pale nan vil okay, ebyen nou konnen yon sitwayen la le nome se yon ti non popilè ebyen misye jwenn bwa kale l la nou kapab di la Mardi 10 mai 2023 bwavo ankò yn fwa avèk la polis. Ebyen Leonel la jis sa eh Richmond wi wi Richmond se komisè Richmond de konsay la polis ebyen nou kapab di Leonel la rapid an nan tounen nan pòtoprens lan nou pwale kwadèboukè enfòmasyon ki vini ki konfime yon tantativ evazyon prizon kwadèboukè ya nan swa nan. Nan sware madi 9 me 2023 an, ajan udmo yo yo entèvni e nan youn gen youn nan 4 prizonye yo ki te tante sove ki tiye. Lòt 3 yo, yo menm, yo te reyisi chape poul yo. Nouvèl la te konfime pa yon sous ki trè pwòch nou. Selon prizonye yo, selon sa nou aprann, prizonye yo te evade nan prizon Kwadèboukè an madi sa. Gras avèk entèvansyon yon ajan udmo, 3 prizonye yo menm yo kapab yo te kapab sove e youn ladan yo te tiye. N ap raple ke an 2021, ansyen Kayidan Vilaj de Dye an, n ap pale de Anel Joseph, te sove nan prizon sa e omwen 7 lòt prizonye, direktè prizon sivil la Kwadèboukè a, Hector Paul Joseph, te tiye Okou de evazyon spektakilè sa a, Aimé Deaunel, prizon Kwadèboukè a ankò yon fwa, nou kapab di gen de prizonye ki chape poul yo e gen ladan k mouri, Leonel Jean-Charles. Bon, nou kapab di, evidamman Djimi, nou wè e se prèske yon koutim nan peyi Dayiti, prizon vire tounen w tande prizon e evazyon ap fèt, prizonye ap sove e nan espas, nan espas e mwen de dezan, nan espas dezan gen anviwon twa Evazyon ki fèt e menm nan prizon sivil Kwadèboukè, nou se te gen yon premye evazyon jis e kote ke te gen chèf gang Alain Joseph li menm ki te sove e gen e yon dezyèm evazyon ankò gen yon kantite priz anviwon yon santèn de prizonye ki te arive sove e jodi a la an di yè la a genyen Jisteman, yon evazyon ki fèt, men fwa sa a, menm si li pa t fè twòp resèt, kote gen anviwon 4 prizonye ki arive sove, men si se pa t vijilans lapolis, fòs de lòd yo, se te kapab le pire, pwèske tout prizonye yo te sanse pran lari. Men nou wè la a, fòs de lòd sa pral entèveni rapid rapid, ebyen yo te vin sanse bouche vàn nan. Deja anviwon 4 prizonye te deja pran lari, ebyen nan pami 4 prizonye sa yo, lapolis nan entèvansyon yo, yo ta pral stope youn ladan yo, ebyen sa nou gen aktyèl nan moman nap pale la a, gen 3 prizonye ki yo menm nan lari definitivman ki arive sove. Ebyen n wè Kwadèboukè souvan prizonye ap sove ou pa konnen èske ki gwo ki gwo kidnapè e ki te nan prizon sa ebyen otorite yo te bezwen te planifye sa pou fè pran lari ou pa konnen men souvan kidnapè yo souvan lè yo nan prizon gen gwo lajan nan men yo gen anpil milyon pa pral gen kidnapin kap fèt deyò a pou yo e nou wè lè yo kidnap lè evazyon sa yo fèt souvan gen se de gwo kidnapè ki pran lari ki sove e ou tande ankèt lankèt se pousui lankèt gen ou tande gen lankèt gen ankèt ki louvri e lankèt ankèt sa yo pa jan abouti ak rezilta ou konnen men kisa men kisa vwala se ki men kisa ke li te ye donk nou wè son pratik ki trè komin nan peyi pa nou sa vle di la si sa ap rete konsa Enben, pwochènman, popilasyon an oblije di, enben yo pap dakò, yo oblije di yo pap dakò bandi pral nan prizon paske si lè bandi al nan prizon, otorite planifye melanj avèk polisye, enben yo libere yo, m panse ke fwa sa a, enben, kèlkeswa kidnapè, kèlkeswa bandi, enben, lapolis arete, yo pou bandi pa mete yo nan prizon, enben se pou popilasyon an reyaji pou yo konn kisa ap fè avèk yo, Ebyen si dan prizon an ba tè. Paske li pa posib pou prizon ap pede kraze nan yon peyi vire tounen ou vire tounen ou tande prizonye ap sove e talè ou tande lè se pa prizonye kap sove lapolis arete de bandi pandan ou pral nan gadavi avèk yo ou tande prizonye sove nan men yo donk son pratik ki trè komin donk m panse ke sa si mwen sispann e Sa son pyès teyat ke lapolis ap ban nou la, paske wap imajine, mwen mta, tou dabò prizon sivil kwadèboukè, se domaj ke nou menm kòm jounalis ki nan medya nou pa gen aksè pou nou ta wè sa kisak prizon an. Ou vle fèm kwè ke yon prizon Kote nou sipoze ki gen plizyè pòt, plizyè pòt kadnase, bare totalman, yon prizon teknikman ki chaje ak kamera, kounye a la ou vle fè m kwè ke yon evazyon k fèt kote gen plizyè prizonye k sove, pandan prizonye sa yo sove ke lapolis pa t gentan okouran, medam mesye, lapolis pa t gentan konnen, pi pa aza, ebyen se youn ladan yo ki senpleman ke lapolis reyisi pran. Epi pandan ke popilasyon ap mennen operasyon bwa kale, prizonye sa yo gentan sove, pèp la pa menm gentan pa menm gentan pase men sou yo. Eske nou wè kote konplo a ye la medam mesye? Mwen menm pèsonèlman m pa nan m pa nan felisite lapolis pou operasyon sa. Mesye sa yo se pou yo konvoke yo epi pou yo pèdi travay yo. Paske sa son dezòd li ye, son mank derespè. Sa se amatè total. Epi jan jan sot di la nan Nol, se pa yon fwa, se pa de fwa non. Se tout tan gen tantativ k ap fèt e pou kraze prizon sivil Kwadèboukè. Sa vle di ke sèt fwa si yo pa t gen tan prevwa sa. Yo pa t konnen. Kote mesye yo te yo? Yo ta yo yo se jwe yo t ap jwe? Yo t ap dòmi? Hein? Tout tan ou tande e prizon sivil e kwadèboukè gen tantativ kap fèt pou kasel. Kounya la pou la polis dim gen 3 ladan yo ki sove se yon grenn yo pran. Mezanmi ann serye la. Jan nou dil jan de pyès de teyat sa yo sa fè lontan nou pa wè yo, fim sa yo nou pa bezwen yo frèm. Se pou yo konvoke mesye sa yo, polisye sa yo epi pou yo bay pou yo bay bandi sa yo ki sove a. Paske se pa nòmal. Se pa nòmal. Epi, nou konprann jodi a la, lè n ap di w ke nou rive nan yon faz, nou pa ka ap mete prizon, prizonye nan prizon. Paske mesye sa yo, lè yo nan prizon, yo, yo, yo konfòtab. Yo gen yon garanti. Anplis, si se nan prizon sivil Kwadèboukè yo prale. Yo gon garanti medam mesye. Donk se menm operasyon an pou nou pouswiv la, bwa kale an sa vle di ke bandi pa sou moun, trèt pa sou moun, vòlè pa sou moun, epi fo polisye pa sou moun tou, paske se pa nòmal sa medam mesye pou tande yon prizon, yon prizon epi youn nap raple hein, se youn nan pi gwo prizon ke Ayiti genyen. Mesye se youn nan pi bon prizon, se youn nan pi gwo prizon ke nou genyen wi la, prizon sivil kwadèboukè epi penitansye nasyonal wi. Se 2 sa yo nou gen k pi gwo wi ebyen ou tande chak jou tantativ ap fèt men kounya la gen prizonye k sove e se serye sa nap salye Frantz Elbe kap tande nou la nap salye Ariel Henry kap tande nou la mesye e m panse ke nou ta dwe fyè de nou mesye nou ta dwe fyè de nou Nou ta dwe fyè de nou wi. La polis ki vle fè travay li, lap sibi presyon, li pa ka fè travay li, men kounye a w tande vilaj de Dye polisye yo demake, epi pa aza, pa aza, prizon sivil kwadèboukè, ebyen prizonye sove. E mesye, bagay sa trè dwol, mwen menm, ti jwèt sa, m pap pran ladan, m pa kwè ladan, e tout sa, se, nou konn kiyès ki dèyè bagay sa yo. M pa konn sa w wè Salomon. Bon, e, e, e, e, Jimmy, gon bagay pou n gade, An al gade komisè gouvènman Artibonite lan se Sera enben misye annik fin koute komisè misye jwenn mwayen li libere chèf gang Howard Sera sa ou konn sa ou konn dat li al bay la ee Leonel ou wè misye fin yo fin revoke li nèg yo mete ranplase l la yo wè misye pi vòlè ke nèg ki te la deja sa vle di ou wè gouvènman sa Gouvènman sa chwa yo yo paka fè chwa de bon moun epi lè w wè gouvènman vini lap mete moun. Yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodi a m pap baw manti wè depi yè lè nou fin kite anba a yè maten nèg yo kòmanse ap fè resèt sou wout la sot depi bò senbènadèt la bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò Inasmo anba. Kisa yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodi a. M pap ba w manti wè. Depi yè lè nou fin kite anba a, yè maten, nèg yo kòmanse ap fè resèt sou wout la. Sot depi bò Sen Bènadèt la. Bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò Inasmo anba. Nèg yo pa anba e lòd pou sesi sela. Banm di nou yon bagay. E pa vin plenyen kounye a ap di ke nèg yo pa, nèg yo pa pa sou fon an serye vrèman, nèg yo pa an bay lòd pou sesi sela. Enben banm di nou yon bagay. Ou wè sa nèg yo te bezwen fè? M pa konn si se wont yo wont ok lè m te pale premye fwa yo te yo te fè n fon ti avanse. Ok Koman koman koman sa fèt se lè ke yo di tout nèg ki t anba pou nouvo strateji ok e pou tèt pansant fèt pou ba yo ka fèt dwòl nou tout te kontan n ap panse pou w fè yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodi a m p ap ba w manti wè depi yè lè nou fin kite anba yè maten nèg yo kòmanse ap fè e resèt sou wout la Sot depi bò Sen Bènadèt la. Bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò Inasmo anba. Ou wè sa m di w non? Nèg sa yo pa lè m di w non m di nou majorite nèg nan eta majò lapolis la nan gang nou di m manti. Èske ou konnen gen youn nan nèg yo youn nan eta majò t rele yon jounalis trè koni nan peyi a li di jounalis lan pa gen okenn entèvansyon ki te fè nan vilaj panse tan mesye n ap fè 5 jou m ap dòmi sou yon do 5 jou m ap fè m ap dòmi sou yon do kay Hein? Tout nèg mwen yo ap dòmi, ap fè ti leve pipi nan galon? Map ba w manti, tankou Maken li menm, madan Maken nan akouche, Maken ba l lakay li. N ap fè travay la, n panse ap gen yon akselerasyon. Kaka ap fèt. Kon ay bagay se SPN ki pou fèt. Enben, n ap, enben, sa m te di nou an, si nou pa pale bon, popilasyon an wè nou tande. Popilasyon an wè nou tande. Fòk nou fè bwa kale a tounen yon lòt vèsyon. Majorite nèg sa yo nan vòlè m di nou mesye. Majori, wè menm e gèlè jou ap konte pou yo revoke m, m pa konnen si yo pa siyen lèt revokasyon m deja, oubyen yap chache yon fason pou asasine m. Gustave Jonas aka ti Wi, maroken. pase yo pa ka achte m, si yo pa ka achte m yap vann mwen, vann nan se tiye m. Wè sa m di w a, nèg yo gen enterè yo m di w papa. Bon n afebli, ok bon m di w, sèvis entèlijans pnh la konnen gon pakèt nèg annba a ki pa anndan an, gon pakèt zam ki t al fè lòt wout ki poko rantre, yo pa ka rantre pa dan tan anba a, poukisa yo fè nou rantre? Poukisa tout solda, poukisa tout nèg rantre nèt, tout inite rantre? Pa kale je nou tande? Men m di nou sa m ka vwayaje. Pridan tande frè m. Nou pridan tande ti mesye. Konnen mwen m pa vin pou lapè. Snaypè pitit pèp la. Popilasyon an gade kale je nou. Chak lè n wè e chak lè nou joure nèg sa yo, yo fon ti bagay, yo moutre n ap fon ti bagay. Ou konprann? Mesye sa fè wont. Banm di w bagay direktè mon direktè e ou t polisye wi si wap tande bagay moun CSPN sa yo pa gon moun ki konn anyen nan pa gen youn nan t pran fòmasyon de sekirite se ou menm ki chèf sekirite nasyon an wi ok se avè w zòd ou n ye se lòd ou nap tann pinga w pran lòd nan men moun sa yo moun sa yo gen enterè yo nan sa kap fèt la e moun sa yo kap vann katouch Moun sa ap vann bal, yo bezwen lese pase. DG kalejo, si w pa fè yon aksyon nan semèn nan la, wè jodi a e mardi, si pa gen yon repons avan vandredi, faz la ap rive yon lòt, ap gen yon lòt, ap bon m di w, pral gen yon lòt vèsyon bwa kale. Ou wè sa m di nou e m klè ansanm avè w e Sniper t pale. Gen yon pakèt nèg mwen la k ap manje dan, menm lè y ap sekirite w pral mennen w lakay ou granmoun yo pa byen avè w, wè m tou di w sa. Ou konprann? Ou wè, gade, ou wè blesi sa nou te genyen an, sa nèg vilaj sa yo te imilye swat yo, ou wè bagay sa l pap janm geri non. Ou pa wè chak lè pral gen yon ti bagay anba nou toujou gen plizyè nèg k ap mete mete prezan mete prezan pou nou. Ou wè nou tout anvi fon pote boure. E sa pou fè wi, an nou fè pote boure a. An nou fè l. Revolisyon pa janm fèt san mouri. Si se mwen k ap mouri pou anba a fini l fini. Menm lè m p ap mouri pou kò m. An nou fel. Nap pale de bagay bini e e koman rele bagay sa yo e e yon paket bagay se yi se la CSPN ki pa rapò CSPN sa a? E ou chèf wi menn. Ou komanse ap bagay bagay kon nan la nap fè tenten transfere bagay popilasyon ap manje nou tou. M wè depi yon kote gon zòn gen gen 2 polisye ou byen. Responsab komisaryo yon kote te gen bwa kale ap rache kelke vole nou pre pou nou transfere yo ok men mesye sa nap fè a pa bon non li pa bon non m di nou sa li pa bon ann fè bagay la byen ann fè l pwop ann ede popilasyon an yo bezwen pasaj selman pèp la bezwen pèp la bezwen pou l sikile selman Nap fè konnen ann vin yon pwojè, gouvènman an bay chak delege depatmantal yo ti kit diri al mache ba pèp la poukisa? Nou pa gen pèp grangou non, pèp la se, pèp la, pèp la e konbat li vle ann konbat kidnapin nan, ann konbat ensekirite a, e sa l bezwen, nou kapab lame nou. Ok, men blende yo vin la a, kote n fè avè yo? Blende yo vini, fè l foto, fè sesi, fè sela, sa n pral fè avè yo kounya? A yn pè anndan an gravin gen bende nèg yo gen misil anndan fè nèg ap fè stil sou nou blaze desann nou plat konsa menn plat konsa a mesye wèm tou dou sa frèm majorite nou wè nèg ki pral depoze w lakay ou yo ou tande pa gen youn pa gen youn ki dan yo pap manje yo men nou ka konprann nou pa gen lòd Ok ou pa sou kont tèt ou epa ou kap dirije ok ou ka fè represyon sou nou. Ou wè palmantè a fè tèks de lwa se poko janm sa toujou m gen dwa pwopoze lwa lè m fin pwopoze l asanble a aksepte l se poko janm travay sa toujou ou gen pou majorite a kounye a vin chita pou yo vote lwa sa. Lè yo fin vote l, pou yo voye l desann nan chanm bas la. M vle nou entelijan pou lè n ap di pa o ki lwa w te vote. Wi se bèl kesyon pou n poze moun yo. Men kounye a fò w konnen ki pakou l o tèks de lwa w te vote ou te pwopoze a fòk ou konnen ki pakou l fè. Tankou gen moun ki konn vini yo di w. Yo di palmantè a ki lwa w te vote. Si nèg la koken, li gen dwa rale yon pakèt lwa paske tout lwa k ap vote yo, li patisipe nan yo. Sa vle di ou pa ka ap mande yon palmantè ki lwa l te vote l ap bon sou ou. Se pou w di l ki lwa, ki tèks de lwa ke l te pwopoze. Lekòl sa a fòk nou fè l. Pa di l ki lwa l te vote. Paske mwen menm lè m vin nan yon tèks de lwa. li ka vote moun ki pa vin avèl la votel tou bon konnya si si moun sa dil te votel m pap ka dil pat votel li te votel vrèman but nou menm bon gen moun kap mande pou moun pase pran yo fòm ba yo wood wens di pase pranl pase pran wood wens pou mwen tanpri paske depi moun nan vin sipòtem fòm bal love la depi moun nan vin sipòtem san pale anpil depil mande pase pranl fòm fòm tou di nou pase pranl. Se prensip la. Jan m di nou an, jan m di nou an, e, e, pa mande palmantè a ki tèks de lwa ke l te vote. Mande l ki tèks de lwa ke l te pwopoze. Paske vote a, x, x ka fè yon pwopozisyon, epi tout asanble a vote l. Lè sa a nèg la pral bon sou ou, li pral di ou, an? M vote plizyè. Li gen dwa menm rale 25 tèks de lwa l li di w li vote. Paske kesyon w nan ou pa t mande l ki tèks de lwa ke l te pwopoze, ou te mande l ki tèks de lwa ke l te vote. Nèg ki anba live la k pa vle aprann, n ap vin pi sòt, n ap vin pi kreten ok. Stanley di san moun pase pran l. Se love sa k genyen nan mwen an ou konprann Stanley Stanley di 100 moun pase pranl 100 moun pase pran Stanley mwen tanpri ou wè sam diw e e 100 moun pase pran Stanley mwen janm di nou an li toujou enpòtan pou nou aprann ou kab joure wi bouch ou pou ou menw pou ou tape sa w vle men m ta renmen lè w sòti la pou tou konnen. Don kato dim lè map mande yon palmantè m dwe mandel ki tèks de lwa kel te pwopoze, pwopoze a sa vle di ki sòti nan djakout paw ke w pote nan palman men depi w di nèg la ki lwa l te vote li bon sou ou paske menm lwa kem pwopoze a li e pa mwen menm sèlman k pou votel li pral votel tou. Kounye a nèg la tou bon sou ou lap di w ah m vote tèl lwa m vote tèl li gen dwa ba w menm 25 lwa e w pap ka demanti l li vote yo vre but kounye a se nan pwopozisyon pou n ale sa vle di m vle lè menm lè se pa mwen menm ki senatè ki ki vin pale avè nou se yon lòt palmantè pase mwen menm m vle moun m vle edikasyon nou fèt fòk nou di moun nan ok ki lwa w te pwopoze. Lè sa map konnen nou fon bèl kestyon map wè kote map gade nou an kote map gade nou menm sim pa anba menm sim pap pale nan live la map di waw moun sa poze yon bèl kestyon li pa mande palmantè a ki lwa li te vote non li mande l ki lwa ke li te pwopoze kounye a lè w fin mande ki lwa ke li te pwopoze a ou gen dwa mande l lwa w te pwopoze a se ki lwa l te ye ki itilite lwa sa anndan peyi an. Poukisa w te pwopoze l? Pa egzanp, mwen menm m fè pwoteksyon konsomatè kòm yonn nan lwa m kenbe kòm pwopozisyon ke m kenbe kòm yon zouti solid pou mwen. Ou gen dwa di, bon, Senatè Kato, ou te pwopoze pwoteksyon konsomatè kòm tèks de lwa. Poukisa, kisa k te pouse w fè pwopozisyon sa? Lè sa m ap wè se yon moun solid ki vin anfas mwen, k ap fè bèl deba, woy! Gade, n ap. Map viv lè sa ou konprann. Men lè nèg la vini anba lay pou e a wè m konprann sa k on palmantè li pa konprann sa k on tèks de lwa li pa konprann sa k on pwopozisyon de lwa bon m on lòt bagay ankò èske ou konnen prezidan an tou li gen li gen li gen pou l voye pwojè de lwa anndan palman an tou ou pa ka di prezidan an fè pwopozisyon non. wap di prezidan voye yon pwojè son pwojè l voye kounya se lèl rive devan nou menm kounya tou depan de ki pwojè de lwa li ye si son pwojè de lwa ki gen rapò avèk finans ou gen pou voye pwojè sa nan komisyon finans epi komisyon finans pwal gade tout anje ki genyen anndan pwojè de lwa sa epi lè yo fini yap dre son rapò. bay asanble a. Mesye lekòl sa fòk mwen pran tanm poum fèl wi pase mwen m vle nou konprann wi mwen vle nou konprann kounya lèl fin drese rapò a bay asanble a kounya l pral li pral asanble a pa pral vote konsa non dabò bon gon dènye bagay m pral di nou la nou pral sezi. Asanble a gen pou l teni kont de rapò a, se oubyen l dakò l oubyen l pa dakò l. Paske tout sa k ap fèt anndan palman, li dwe fèt ann asanble. On grenn moun pa ka pran desizyon nan palman. Sa se pèdi tan. Ou p ap, li p ap menm pase menm. Ou pa menm bezwen eseye paske, rantre l nan tèt ou paske li pa. Pa gen wout, kòmsi pou on grenn moun antre nan on palman pou vin, on sena pa egzanp, pou vin fè sa w vle. W ap toujou jwenn on majorite pou ki non sèlman ba w kowòm, e Bòs Kev, w ap met chapo papa, non sèlman on majorite pou ki ba w kowòm, men tou w ap bezwen, w ap bezwen yon e. Mezanmi, apa moun ap rele m? Bon m pap fè live m pap fè live bagay epi moun ap relem epi pa gen pwoblèm non si gen kèk nèg ki ta renmen plas on mo depi se pa joure nou ka toujou rele n plas on mo paske mwen m byen renmen m byen renmen pale avè nou ou konprann nou ka se nou k pa konn sa m renmen pale avè nou paske mwen pou mwen sa m wè yo pou mwen sa m ale sa m ale m wè yo fò m pataje yo avè nou paske gen anpil nan nou ki gen volonte. Gen anpil nan nou k nan dyaspora pa egzanp nou pa konprann sa kap pase. Se apa se apati de entèvansyon m yo kounya nou kòmanse konprann kòmsi m te ka di w gen 3 pouvwa. Gen 3 pouvwa. Yo pa janm nou pa janm konnen se 3 pouvwa ki fè leta. Se lajistis, se palman, se egzekitif. Lè w di egzekitif la, li gen gouvèneman ki sòti anndan egzekitif la. Moun sa yo yo gen se yo ki gen mwayen pou depanse lajan anndan peyi an. Se sak fè nap wè depi yon moun te minis, wè yon nèg ki minis gon bagay nou pa konnen, yon nèg ki minis ki gen kay depi ou fini kòm minis ou pa gen dechaj nan men w, ou te mèt ap mouri la ou pa ka vann yon byen ou genyen non. Eske nou te konn sa? Yon nèg ki minis ki pa gen dechaj. Ou te mèt ap mouri ou paka vann yon byen ke ou genyen, sof si byen sa ou pat se yon byen ki an kachèt sou non yon lòt moun yo pa konnen l. Men depi se sou non w li yo paka vann li. Poukisa ou paka vann li, paske kèlkeswa pwosesis depi ou te minis, notè ap toujou mande w dechaj la. Y ap toujou mande w dechaj la e si w fè l san dechaj la, moun k ap achte l nan men w nan ka pèdi l a nenpòt kèl moman yo revele ke ou te mal jere, kòb ou yo te ba w la te mal depanse. Sa vle di gon pakèt bagay map swiv nou kap pale ladan yo. Yonn nan premye bagay mwen di nou ke m apresye lakay nou sè ke nou gen volonte pou n patisipe. Men pandan nou gen volonte pou n patisipe a, il fo ke nou konprann sa ki leta. Il fo ke nou pataje live la pase ou wè la plis lap monte se plis map m pral di nou de bagay. M gen dwa menm rive nou di nou bagay ke m pat swete di nou. Wè wè Bòs Kev, Bòs Kev wap fè lòbèy. M gen dwa menm rive yon kote epi m deside di nou bagay ke m pat swete di nou. Paske depi m monte se lè nou, wè plis nou cho, plis nou hot, nou fè m pi hot toujou. Ou konprann? Banm retire linèt mwen pase wè la nap nap nou montre m nap pataje bon map met pawòl pou nou. E nou m gen dwa menm rive di nou bagay nou pat kwè m tap di nou. Paske gen de bagay, afè de tèl bagay se sekrè deta, gen de lè fò pèp la konnen l tou. Gen de lè fò pèp la konnen, kòm si m te ka di w sa k se pataje live la paske gasou a fò n lage kèk bagay atè. Lage! Wi, wè wè la m santi m santi m santi n ap travay. Pa kite m travay pou kòm. Pandan m ap fwape, n ap fwape avè m. Ou konprann? Sa vle di. Wi, bon bagay. N ap pataje wè. Li gen tan ap file men men l gen tan 600. Sa vle di lè nou vle fè bagay yo ansanm nou fè yo byen. Ou konprann men l gentan sispan la nan menm la e nap kontinye pouse toujou e pawòl ap kontinye tonbe janm di nou e pa kouri pa kouri fè entèvansyon pou nou pou nou pou paske nou vle pale paske nou vle montre nap pale epi nou pa metrize sa nap di an. Eske nou konnen, eske m dwe di bagay sa la? Li pral fè, li pral fè lòbèy wi, m konnen yo pral anrejistre l wi. Pataje live la oubyen m pa di l. Paske sa m pral di la pral fè lòbèy, nèg pral voye pye. Nèg pral voye pye men l 600. File l monte pou mwen, file l monte epi m ap lage, m ap lage pou nou. Eske n konnen gen nèg anndan palman an Bon m mande ekip la si m mèt lage paske sa m pral di la sa m pral di la move wi Ekip la m mèt lage? Gon premye moun ki di m lage Eske m mèt lage? Mezanmi men Léo dim lage Enben si nou vlem lage pouse live mwen an pou Gade pase fòl rive Mafya ki dèyè rido a fè mafya a santi nou la Nou prezan Wi pousel trè byen M renmen jan nap pousel la Pousel pousel pousel Bravo bravo Wè wè la a 700 map lage yon pawòl A 700 map lage yon bonm M konnen pral Gade nèg kap anrejistre yo pral rele anmweyy Men mesye pa mete pase gen M vle nou anrejistre egzakteman sa m pral di a Mwen vle nou anrejistre egzakteman sa m pral di a A 700 ok Si bon chans pou mwen li pa rive li pa monte li pa rive 700. M bon sou m bon sou nou men depi li va 700 map oblije dil paske fòk fòn kenbe moun depi nou di yon bagay fòn kenbel depi nou depi nou di yon bagay fòn kenbel an atandan nap patajel la menl 630 m ka bon sou nou nou ka bon sou mwen Leo se pa predi se pa di lage non fòm santi yo vle tandel tou paske son Pè Bicha Pè Chabi Pè Chabi m mèt lage. Mezanmi! Moun yo di m lage, tout moun ap di m lage. M ap lage. Èske nou konnen. Non, m te di 700. M pa ka fè dezòd. Se 700 m te di. Antouka, depi l desann, n ap sere pawòl la pou yon lòt lè. Men si l monte, n ap lage. Pè Chabi, jwèt pou ou. Lòt, rès ekip la, jwèt pou nou. M pa vini pou m. Ann grandi. Gen moun k ap mande ann grandi wi. Mwen, fò m ba yo love la tou wi. Mackendy anba live la li di edel grandi souple e Leo Leo pouse Leo yap pouse wi yo anvi konnen yo anvi konnen yap pataje e ou konn sa poun fè 300 moun nan moun ki anlè ki pa vle parèt yo parèt tèt nou epim tou lage paske lèm fini mpral rann nou yon sèvis. M pral montre nou ki kantite moun ki nan live sa yo lè map pale ki pa ki pa janm bagay. Banm kontinye pale an atandan ke m lage bonm nan ma map map map kite nou fè travay pa nou an pase mwen m prè deja. Janm di nou an ou ka gen volonte pou pale politik ou konnen gen anpil nèg nan tèt yo lè kato rive nan palman yo pral bwèl. Yo pral bwèl nan ki sans ou konnen? Tankou m la, ou konnen lè m fenk rive. Lè m fenk rive mafya yo manke bon sou mwen vre wi. Kisa yo fè sou konnen? Tout kouri plonje sou mwen pou yo vin pran dat pou m al jwe pou yo. M di oh, pèp la voye m nan sena pou nèg yo konya e dat y ap vin mande m pou yo pou m jwe. Sa vle di pou m te fè tout tan m nan sena chak wikenn gen senatè k pran nan pyèj la. Sa lwè m di nou a 6 a 700 map lage. Gen senatè k pran nan pyèj la wi. Gen senatè k pran nan pyèj la m poko ap di ki senatè. Lè m fenk rive nan palman an m wè nèg kòmanse ap di m pou m al jwe pou yo. Nèg ap di m al jwe tèl kote, lendi map tèl kote, madi map kay entèl, mèkredi map kay entèl, jedi map kay entèl.